Salut bonsoir a tout moun ki ap gade video sa Jodi a mwen pral montre nou Koman ke nou kapab kontrole telefon nou an Avèk vwa nou sèlman Koman ke nou kapab kontrole telefon nou avèk vwa nou se yon opsyon ki bèl anpil sou telefòn nan so men anvan ke nou kòmanse map mande si se premye fwa vini sou chèn sa pa bliye tape sou sabone ou byen subscribe konsa ou ka resevwa tout dène video ke nou lage san bliye tape sou ti klòch notifikasyon ki parèt bon kote l nan je ke li te pase nan kòmansman video an nan ti fon vèw ke ou tap gade an e answit Gade video sa de komansman a la fen paske nan fen video an nou gen yon kesyon ke na poze a chak moun so ka bay yon chak moun e sa gen yon prim la dan li gen yon prim la dan so anvan mba se ke na pran men pati sa na pran men pati sa e bon ok Nou ka di ke nap kontinye. Anvan na prale nan paramèt telefòn nan. Na ale nan paramèt telefòn nan. E pi. Yon fwa rive nan paramèt telefòn nan. Nou prale gade vèsyon Android telefòn nan. Nap gade yon bala yo di. Android 7.1.1. Pou fè sa ke m ba moutre lan. Vèsyon Android telefòn wan. Li dwe nan. 6 a plis. Sa vle di vèsèndeyid lan dwe 6 a plis. Èske n konprann? Ok, vèsèndeyid lan dwe 6 a plis. Ok, n ap just soti kon nan. Nou gete verifye sa n te bezwen an. Kon nan sa ke n ap fè, n ap tape sou bouton dakèy telefòn nan. Men bouton dakèy sa, bouton sa. Konprann? Ou kite men w sou li. Epi, w ap wè li ba w yon lòt opsyon. Kounye a la, nan opsyon sa, w ap annik tape ti bousòl ou a, ti bagay bousòl la. Ok. Yon fwa ki fin rive la, yon fwa ki fin rive la, w ap ale nan bouton kont la. Ti kont, ti pati kont ou e a. W ale ladan. Epi, w ap tape la nan paramèt. Yon fwa ke fin tape sou paramèt, nan pwen kote ke ekri asistan, asistan, nou tape sou li, epi nan ap desan, nan ap desan, ok, gwo kote la ke ekri telefon, nan ap tape sou li, telefon, ok, yon fwa ke nou fin rive la, yon fwa ke nou fin rive la, nan pwen kote ke ekri, aksè, aksè, Avèk Voice Match, Aksè avèk Voice Match. Nou tape ladan. Ok, la, nan pou an ba yon kote ki ekri plus. Nou tape sou li. E pi nan pou an kote ki ekri Jap 7. Nan just tape sou li. Ok. La, li di, Apprenez à l'assistant Google à reconnaître votre voix. Écoute en cours. Dites Ok Google. Ok Google. Ok. M gen tan di l 2 fwa. Ok Google. Sa fè 3 fwa epi yon dènye fwa. Ok Google. Ok. La, li gen tan fini. Èske nou gen tan koumen? Comment puis je vous aider? Eske nou gentan konprann? Ok. Na fò ti tann. Ok. Nou annik soti sou sa. Kounya la, nou va di mo an. Na di mo pou nou di an. E pi pou l voye sou Google Assistant. Ok Google. Ouvrir Facebook. La a, li di nou ke Facebook la pa sou li. Kounye a, nou pral pran lòt. Ok Google. Ouvrir WhatsApp. A, eske nou wè? La a, li di nou ouverture de l'application WhatsApp. Ok, n ap di ok Google. Apele Adams. Appel du contact Adams Saint-Paul, mobile, en cours. La a, n ap wè ke l ap rele. Ok, nou pa bezwen l. Ok, nou va di, Ok Google, raconte-moi une histoire. C'est l'histoire d'une petite boîte noire qui pouvait capturer des images. Au Xe siècle, un savant arabe nommé Al-Hazen invente un mystérieux dispositif appelé chambre noire. Ce n'est que huit siècles plus tard, en 1839, que Louis Daguerre annonce l'invention d'un processus qui relève presque de la magie. C'est la naissance de la photographie. Aah eske nou konprann nap wè se yon aplikasyon ki si bèl ki bèl anpil epa yon aplikasyon nan yon opsyon ki gen nan telefòn ki bèl anpil anpil anpil m panse ke nou tout anwen nou tout nou ta dwe gen opsyon sa pou telefòn nou ta dwe sèvi avèk opsyon sa pou li e lap ede nou anpil tou kòman lap ede nou anpil pou nou pou nou gen aksè avèk on pakèt aplikasyon sitou si moun nan son moun ki enfim ou kòman sitou si moun nan son moun ki enfim lap ede l anpil anpil anpil so se te la ke m te vle met fen avèk tutorial sa pou kesyon ke m te di ke m tap poze jodi a kesyon an se ki sa Pou kesyon ke m te di m t ap poste jodi an, kesyon an se ki sa, e an konbyen de pati Bib lan divize? N ap di konbyen pati an ye, konbyen pati li ye, epi n ap di non de pati yo, n ap ekri, n ap di non de pati yo, e answit, yon fwa ke nou fin di non de pati yo, sa ke nou ap ban mwen, n ap ban mwen konbyen, de liv bib lan gen ladan? Konbyen liv li gen ladan? Se sa sèlman nap dim. Konbyen pati bib lan divize e konbyen liv li gen ladan? Eske n konprann? Se te la ke m te chwazi mete fen avèk video sa. Pa bliye tape sou sabòne oubyen subscribe konsa wap ka resevwa tout dènye video ke nou genyen pou nou lage sou chèn sa. Mèsi, a la pwochèn.